Tvlakayhaiti.com Jodi an se dimanch 5 fevriye 2022 e nou kontan avèk ou aprè midi an la nan videyo sa ki nou pote pou ou la pandan n ap remèsye tout zanmi nou yo, tout konpatriyòt depatou atravè tout mond lan. e presizeman Ayiti, lakay nou. E jodi a la a, donk nou pote anpil enfòmasyon pou ou sou sa k ap domine aktyalite a. Bon, nouvèl la se kisa l ye, genyen e chèf gang Jenèf an fanmi e alye manyen tout manyen yon lan, e ki se Jimmy Cherizier aka Babekyou, misye sòti nan silans li, misye fè gwo deklarasyon, e deklarasyon sa se pa yon ti deklarasyon paske nou konnen a chak fwa misye bezwen. tounen sou teren an li bezwen montrel gon bagay lap regle li diw ke revolisyon an kòmanse oubyen revolisyon an ap kòmanse enben jodia la menm tèm revolisyon sa Babekyou sòti avèk li eskel pral bloke Varreux pou Ariel ka bal kòb epi aprè ou pa janm tande Babekyou nan peyi a ankò oubyen tou li pral kontinye donk poul ede pouvwa a fini ak gang yo e lè nou konnen Babekyou son gang men ki revolisyon Babekyou vle pale antouka. Donk se kesyon sa anpil moun ap poze paske yo pa wè de ki revolisyon Babekyou li menm li vle pale alòske ou son gang ou son bandi ki gen zam nan menw kap kidnape kap teyorize moun e jodia ou vle fè revolisyon nou pa konnen poukisa ebyen nou pral envitew tande ti kout deklarasyon sa ke Babekyou aka Jimmy Cherizier li menm li te fè nan ti sòti sa aprè anpil tan pèsòn pa janm tandel yo pat konnen ki kotel ye ki kotel pat ye men Jodi a li tounen avèk menm slogan sa a, revolisyon. Pou nou menm son slogan, paske nou pa janm wè anyen ki fèt vrèman pou ta konpare avèk yon revolisyon. Antouka, nou pral envite ou tande. Genyen tou komisè Muscadin ki li menm fon gwo kou la a, yon gwo bandi e ki li menm fè anpil vòl e donk vòlè machin moun. Enben, kote komisè Muscadin mete bandi sa anba kòd e pou wè n ap pale la gen gwo otorite. Pou yo menm ap rele komisè Muscadin bay gwo presyon pou komisè a li menm ta libere bandi sa e nou konnen Muscadin se pa nèg ki pran presyon nan men kèlkeswa moun li ye a e son nèg li tou nip lan son simetyè pou tout bandi antouka nou pral envite w tande komisè a ki li menm tap pale konsa e kote tou l tap bay plis detay sou sa kap pase nan jiridiksyon l lan kisa k ap kontinye fèt pou leta kenbe sekirite a tayt e sou dosye imigrasyon an enben gen gwo demach k ap fèt la pou komisè a ta mete lapat sou divès anplwaye anndan imigrasyon k ap fè presyon sou direktè imigrasyon an yo bezwen fè raketè yo bezwen twouble direktè a ki li menm se yon nèg entèg selon sa e komisè Muscadin fè konnen ebyen anplwaye sa yo ki yo menm ap bay direktè a gwo presyon la kap twouble bagay yo nan men direktè a e poul ta antre nan mouvman raketè yo menm yo vle fè a e li pa deside e se nan rezon ki fè la ebyen dosye imigrasyon an la dosye fè paspò a li kòmanse ap bay moun yo ti pwoblèm nan depatman. N ap remake ke n ap atake Jenèf an fanmi, n ap di se yon ekip gang ki met tèt yo ansanm, e se yon ekip bandi ki met tèt yo ansanm. Yo te di Nelson Mandela e teworis li te ye lè l te fèk demare. Men avèk letan, tout moun te wè se te yon gran lidè ki fini pa fè yon pakèt bagay an Afrik di Sid. Menm jan nou menm nan Jenèf an fanmi, nou demare revolisyon sa a jodi a la. Fòk geto yo jwenn. Tande! Operasyon sa a rele operasyon fòk geto yo jwenn. Nou itilize geto yo twòp pou n fè yo goumen antre yo. Nou itilize geto yo twòp pou nou rich. Jodi a se yon lòt bagay k ap fèt. Nou ka konprann sa k ap pase a la. Nèg k ap panse kòman pou nou wè pou lakay nou gen bon jan lekòl pwofesyonèl, pou lakay nou gen bon jan lopital. M konnen ou t ap toujou di e teworis nou ye, m konnen ou t ap toujou di e bandi nou ye. Paske jodi a ou poko wè kòman osnon ou pral ka itilize geto sa yo pou fè kapital politik ou. Epi batay pou chanje peyi a, mwen di sa deja, se 2 gwoup moun ki ka fè l. Se nou menm anndan geto yo avèk dyaspora yo. Klè. E n ap pwofite di nou sa nou konn sa l ye deja, lapè sa se pa yon lapè pèpè, se yon lapè dirab li ye, pou moun twazyèm avni, pou moun dezyèm avni, pou moun gran ravin, pou moun nan ti bwa, pou moun nan pele, pou moun nan waf jeremi, pou moun lasalin, toujou viv anpè, enpi nou konn sa l ye deja. Sa te fè w di w byen, ka sa yo te konn abitye repete Miragwàn, ou petèt polisye m yo, rache yo. Trè byen. E se te yon ti kout deklarasyon de Jimmy Cherizier Babekyou. E Babekyou tout moun konnen sou non G9 an fanmi e alye. E pèp ayisyen vwala. Nan depatman Nip, Miragwàn, peyi an, nou konnen se komisè Miskaden kap feraye e kap frape, kap bay de e solisyon avèk yon seri de pwoblèm jisteman nou konnen k ap fini avèk sosyete a. E gen yon fenomèn vòlè machin ki te devlope nan depatman Sid peyi a, enben Komisè Muscadin li menm kòm sovè pèsonèl moun nan Gran Sid lan, kèlke pa jodi a li te fouye bouch li nan koze a. Enben premye kout pa ke l fè nan kad dosye sa a, li jwenn. youn nan nèg youn nan chèf gang pwisan ki t ap vòlò machin nan depatman Sid peyi a. Enben jisteman, komisè Muscadin ap esplike kòman sa te pase e nan kad operasyon sa ke l te mennen pou te rive abouti avèk moun sa a ki te vòlò machin sa. Ann tande komisè Jean Ernest Muscadin Pèp Ayisyen, solisyon tout pwoblèm nan depatman Sid la. Ozanviyon de midi, midi edmi yo, mwen te gen alèt sou machin sa. Lè m debake di kote de Fonnenèg, de espas ke yo te di m li ye a, e la m ale m pa jwenn machin nan. Fè kontak, yo di m nèg ki te kondwi machin sa a se yon sèten Fanfan. Fè filati, mwen enfòme, mwen konn ki bò Fanfan ye, nou debake lakay Fanfan, nou tcheke sou misye, nou pa jwenn misye. E dè ozanviyon de inè edmi, pral nan dezè dapremidi, yo te vin rele nou, yo di m men ki direksyon misye ye, men nan ki machin li ye, l ap soti Pòtoprens. Nou fè filati, nou debake, e nou jwenn kot machin nan ye, nou imobilize machin nan, jiskèske nou fè filati, nou fini pa arete Fanfan. Fanfan se yon tip ki te abite Fontamara, e nan Foukoudvil, de la etan, e lè li vin kite Fontamara, li vin loje di kote de. 2 fwa 2 nèg donk machin sa son machin vòlè misye di machin nan se machin entèl pòtoprens entèl la te relem li pale avèk mwen li dim mache maten an avèk papye machin nan pou vin fè valoua dwa l pakont vrè pwopriyetè machin nan gentan relem li dim komisè kenbe machin sa pou mwen arete kèlkeswa moun ki vin la ki di machin sa se machin li bon selon sa yo dim machin sa te bèdi matisan li te pote diri li te pote sak. Sou chò machin ki gen prèske 5 a 6 mwa depi l te pèdi. E nou arete Fanfan, se li menm nou te gen kòm premye sispèk. Nan lakou ke li te loje machin nan, li te met antre machin nan san konsantman mèt li, sof ke li byen a mèt machin nan. Se gade mèt machin nan, mèt lakou a, te gade li wè misye pran machin nan mete dèyè lakay li. Se pa lasuit li vin fè misye pè ke li di machin nan e machin li li ye, e li kite l dèyè lakay li. Machin sa li nan komisarya de miragwan e li arete fanfan deja arete tou nou arete fanfan di kote de senmichel nèg sa yo se machin pratik nèg sa yo se vòlè machin moun e ap tout machandiz de la etan. Eske fanfan pa di w e lòt moun ki konn ap travay ansanm avèk li. Li poko pale ban nou sof ke telefòn misye nan menm m kòmanse tcheke sou telefòn nan e m kòmanse jwenn anpil. Nimewo sou li. Anfan gen pou l di m jodi an efektivman vre kamyon sa a ki bò l te debake l. Si se li ki te debake l lè yo te vòlè machin nan l ap di m, si se pa li ki te debake l tou, l ap di m se pa li ki te debake l. Men sof ke li gentan fè kontak. Li gentan fè kontak, li di mesye Pòtoprens yo, mwayennan la, m jwenn twa apèl. M jwenn twa apèl, santè kache, bon, bon, m jwenn apèl pwòch misye, pwòch misye. Yo pa di m sa. Kamyon te chaje l nan men misye yo gen zam. Nèg pa rele m mande m pou m libere vagabon. Si w gen zam, pran zam ou, manche zam ou, vin chache l nan menm bidon. Jiskaprezan m pa ka di l se. Sa ki enpòtan pou mwen la, e Komisè Muscadin s on moun ki toujou pale l san lang de bwa. Ou di w ke ou resevwa plizyè apèl ki di w ki pou ta libere nèg sa ki vòlò machin nan. Nèg pou di nèg pa mande w pou libere moun, manche zam ou pou vin pran moun nan. Komisè Muscadin, fò w di kiyès ki rele w la? Si se otorite ki rele w nan Pòtoprens, efektivman fòk ou di ki otorite. Paske nou konnen ke nou menm nou kwè nan ou, nou respekte w. Enben jisteman, si se yon vòlò a kostim ki rele w komisè, fòk ou di l san lang de bwa. Paske kisa k pase? Nou menm, nou se Ayisyen. Ou pwouve ke w se yon patriyòt. Ou ap sakrifye w pou tout yon pèp ke gang ap fin ansanm avè l. Ke politik ap detwi tout yon pèp. Mafya knan politik. Enben ou menm ki deside pou bay viw an sakrifis pou pèp lan, ou pa gen anyen pou kache. Se li janl ye. Ou se komisè gouvènman, sou sèl bagay nan yo ka fè, yo ka revoke, men popilasyon an li menm li ka reziste avèk revokasyon an, paske si se ou ke ou vle, kiyès yo pral pran, yo ap vin ranplase w. E wap toujou rete kòm yon rebèl nan depatman an, paske popilasyon an kanpe dèyè w. Ou son pouvwa, son pèp ki baw lejitimite pou kanpe la toujou kòm komisè gouvènman. Sinon, yo tap gentan revoke w. Komisè Muscadin, di peyi a kès ki te rele w la, paske li enpòtan. Mwen pèsonèlman m kwè nan ou e m respekte w. Fòk ou di nou li pou nou konn kès ke l ye. Nèg ki mande w pou pou ou lage vòlò machin nan, fòk ou di l. Ou se yon nèg ki pa janm sere kras. Di kès li ye komisè. Tout moun konnen gang, gang sou Matisan pou kès l ap travay. Tout moun konnen gang matisan, kòm si m ta di w, nèg k ap di l dirèkteman ansanm avè l se Nenel Cassy. Di peyi an, di peyi an sa komisè, li enpòtan pou nou. Ede nou jwenn komis, nimewo komisè gouvènman pèp ayisyen an, e ki se komisè Muscadin. Ede nou jwenn nimewo komisè Muscadin, m bezwen l, li enteresan. Tout zanmi ki kapab ede m jwenn nimewo komisè Muscadin, fè nou jwenn li tanpri souple, li enteresan. M ta fon ti pale avèk komisè la. M renmen misye anpil e, an n tande komisè Muscadin. Ka petèt se yon djòb l ap fè podyab. Sa ka rive petèt se yo ba l machin nan san ke l pa konnen. Sa ka rive. Oke. M pako janm ka di msye se bandi. Men sof ke msye arete. E msye t ap tante fè rezistans avèk nou paske msye pa t vle arete. Finalman nou fini pa metrize msye, nou kondui msye okomisarya. M arete msye di kote de Sen Michèl. M pa t jwenn msye a zam. M rankontre msye gen yon machin la. M pral tcheke machin nan pou m konnen kisa k nan machin sa a. Ki sa lap regle ak machin sa eske machin sa se pou li e mari mwen pran machin nan ozanviyon de midi edmi pral nan inè fanfan arete ozanviyon de twazè edmi pral nan katrè kèlke tan apre kòm dabitid modòd la pa chanje. Nou toujou kanpe la, nap fè, nou toujou kanpe tay, nap sekirize zòn nan, nap sekirize depatman an. E pou kèlkeswa rezon an, nou pap ba yon ti bandi, yon ti asasen chans vin la. Yon nèg ou pa bezwen ou panse wap fè ti konplo, ou pale anpil, joure anpil, pou w di ke Muscadin ap pè. Nou pa pè, nou pap kanpe, nou pap fè bak. Yo mèt pran lari a tay, yo mèt pran lari a tay, okontrè lè yo nan lari a m toujou nan lari a avèk yo. M pa janm pa nan lari a avèk yo. M gen dwa pa andedan bann nan, men sof ke mwen a kèlke mèt. Ok. Tout kote ou wè yon moun ye, m gen plizyè nèg a radyo kominikasyon k ap kominike avèk mwen, k ap di men kiyès ki gen zam, men kiyès ki a kouto sou yo, tèl nèg, tèl koulè rad o wi ni andedan bann nan. E m toujou ap tcheke bann nan. M mande nèg yo si chak dimanch yo pa wè m nan lari a avèk yo. Alaminit ke yon machin pèdi nan sid peyi a, yo enfòme mwen, mwen enfòme lapolis e ke Nou met tout may nou deyò pou nou jwenn machin sa. Gen yon machin ki te vòlè di kote de Miragwàn, machin sa nou te al pran l Tigwav. Lè nou pran l Tigwav, nou te fini pa pran machin nan, nou remèt machin nan a vrè pwopwetè l. Dabitid lè machin yo pèdi nan sid, machin yo pa travèse Miragwàn. Nèg yo pase pa Kafou 44 avèk li, y al tonbe Jakmèl. Nèg yo pap travèse Judith Soupam nan, menm pou rèv. Nèg yo pap pran chans sa. Yo pap pran chans sa, paske yo konn sa k ap tann yo. Se pa Muscadin yo pè. E sa map bay ou a kòm rezilta yo pe. Yo konnen l deja. Sa vle di sa lòm nan pe a ou konprann e pa ou l pe e sa w ka fè a l pe. Kèl ki panse yo tiye tèt yo kan menm map tou di adye pou nèg yo men souke se inyorans yo k tiye yo e gad wi yon nèg paka ba w 30 grenn bal 20 grenn bal pou l voye w nan batay ala ega yon nèg e polis sou li wap depase w wap gade li sipoze gen omwen 2 chaje foul paske nèg yo gen sak bal yo gen sak bal nan men yo yo gen kès bal nan men nèg yo men pou kèlkeswa rezon an e polis ou ye Nèg ki voye w la pa ka pi renmen w pase w. Ou pa ka reve w ap aplike pou nèg la di w repliye. Si nèg la di w repliye, se la epi kè nèg la renmen w pase l. Nèg la renmen vi w pase l. Donk, se ou menm pou kontinye atake nèg la, frape nèg la, met grenn nan moun w, atake nèg la boulewouj. Bagay yo pa gen jwèt ladan yo, bagay yo se kanpe goumen li, sinon peyi a ap fini pa kraze, tout moun ap oblije kite peyi a, e mwen menm m pap kite peyi a, ekip pa m nan pap kite peyi a, moun Miragwàn yo pap kite peyi a, nou pap kouri kite kay nou, nou pap kouri kite byen nou, nou pap kouri kite peyi a bay nèg yo. E kesyon imigrasyon Miragwàn nan, m te vin fè yon ti lache l paske m gen twòp. dosye m fè nan lari a. Gen twòp bagay pou mwen li nan lari a, m gen dosye pakè a tou fò m fè l. Imajine w lè w kenbe nan biwo imigrasyon de katrè di maten jiska katrè laprè midi, jou sa a w vin kwè m pa fè biwo, pa fè lari. E nan moman sa a tou nèg yo ka itilize li piske yo konnen m nan imigrasyon pou ke yo fè ti afè pa yo nan lari a. Men lè m pa nan imigrasyon, pesonn pa konn kote m ye, lè sa a tout moun mete yo sou men yo, tout moun mete yo sou gad yo. Donk m te vin relache l. Soske enfòmasyon ke m genyen yo di ap gen pèsonèl kap travay andedan imigrasyon an kap mate direktè a podyab ki se yon òm kap travay e bon se yon nèg ki entèg men menm m pako janm wè msye debake nan imigrasyon an avèk ni ti fanmi l ni ti zanmi l vin fè vin fè paspò pou yo e m pa gen pesonn ki pote plent pou msye ki di m ke msye msye konn nan bras msye pa nan dil msye se yon nèg entèg. Anplwaye imigrasyon yo, selon sa kèlke moun di m, gen nèg k ap mate misye anndan an. A chak fwa ke yo te kapab fè 50 paspò pou jounen an, gen lantè, toujou pa gen sistèm, toujou pa gen siyal. Ok. M pa repwoche direktè imigrasyon an de anyen, ni tou m pa ko repwoche anplwaye yo non, men sofke yo di m anplwaye yo ap mate misye. Aspiratè ak poud se idmom yo ki kanpe deyò a, bon yo kanpe deyò a pou dyab yap travay e ou konnen anpil dè fwa lè yo pa lè son otorite ki parèt devan yo ki di yo achte tèl moun yo pa gen sifizamman de fòs pou ke yo di moun sa non se sak fè ou kapab wè se kèlke moun rantre sou rekòmandasyon men polisye yo pa rantre nan lojik antre moun ni pou zanmi ni pou tèt pa yo. Men ou konnen nèg yo se polis yo ye, bon anfen. Lè yon chèf ret Potoprens li di, ah bon kòmandan, e m gen 2 moun m ap voye ba ou, yon komisè polis oubyen yon chèf nan chèf nan lapolis sa rele yo, y ap mal pou fè bak, y ap mal pou di non. Kandèske kandèske se mwen menm ki devan, pèsonn pa ka rele m. Yon nèg yo pa vin di m ou se ou se delege depatmantal, ou se iks, ou se igrèk. Ou ap rantre ak madanm ou, pitit ou, fanmi ou, alòske moun ki dòmi deyò yo pa ka rantre. M pa pran presyon nan men pesonn, e pa gen nèg ki ka ban m presyon nan peyi sa a. M di yo sa deja. Solèy kouche, m pase wè solèy kouche pou seki, ou mande yo sekiritè. Men lapolis kounye a gen obligasyon kounye a la pou ke li pran kontwòl bagay yo, pou ke li fasilite tout moun rantre. Dayè m di polisye yo, timoun dabò, fanm ansent, andikape yo. Donk moun sa yo yo an priyorite e moun yo anyn yap fè kat e yo vin lève yo vin retire pyès yo men sof ke direktè DGI a se yon òm kalifye li ye e misye abitye a jan distwa sa yo li konn sa pou l fè li konn kijan pou l jere mal li pou ke li fasilite tout moun se pa 1 an ni 4 an ni 5 an misye genyen nan djòb la misye gen gen kapasite pou l jere foul la kontinye rele m kontinye ban m enfòmasyon kontinye denonse bandi yo kontinye di m men ki kote ou wè yon nèg a zam men ki kote ou wè yon chaloup. Pake men ki kote ou wè tel moun des Lazarre men sa kap fèt a chak fwa ke nou wè se mwen k wè avan yè mwen te gen enfòmasyon de yon chalot yo di ki soti kèlke pa e selon sa yo di yo di bon gen plizyè nèg a sak ki te desann chalot sa mwen gen enfòmasyon sou chalot la mwen konnen nan ki zòn ke l te ye e ankèt pa m nan ap frape darachpye pou ke nou fini pa mache sou nèg sa yo nou pa pè nèg yo nou pap kanpe nou pap fè bak nap kontinye atake nèg yo a boulè wouj nip lan ap toujou rete yon simityè pou nèg yo. Tout nèg ki se bandi, ki se asasen, ou pa ka loje nan Nip lan, ou pa ka travèse nan Nip lan. Vwala, Nip la ap toujou rete yon simityè pou asasen yo, e l ap toujou rete yon simityè pou gang yo. E mwen menm onètman, m ap di nou sa, e, alò, m ap toujou di nou sa, komisè Muscadin, e, misye se yon moun ki te kapab ede peyi a, menm jan tou gen anpil lòt. Gen anpil lòt ki gen volonte, malerezman yo pa, yo pa, yo pa, yo pa, kòm si nan plas pou yo ta ye a. E, gen anpil Ayisyen ki ta renmen ba yon kout men. E, gen anpil Ayisyen tou ki Komisè Muscadin vin motive yo a ba yon, a ba yon kout men. Se sa k fè ke m ap di ou, jodi a si gen yon moun nan peyi a ke polisye pi renmen, li rele Jean Ernest Muscadin. Paske gen anpil polisye, lè yo wè yo gen zam yo nan men yo, e ke yo wè bandi ap touye lòt polisye parèy yo, epi wo eta majò pa vle al fè operasyon pou ale mante gang yo, yo just rete ap manje dan e ap reflechi avèk yon grenn moun ki rele Jean Ernest Muscadin. Enben jodi an, mwen menm map di nou yon grenn bagay pèp ayisyen. Si nou bezwen soti nan sa ke nou twouve nou la, se moun sa yo k pou pa la. E kèlke swa fòm nan, depi nou kite moun sa yo la, nou pap janm ka respire. Se tout jounen yap fout nou bal. Tout jounen yap fout nou mò. Nou pap janm sispann gen moun mouri. Paske fòk peyi an konsa. Ensekirite, asasina se li menm ki stabilite pou yo. Mwen vle nou konprann sa. Malerizman popilasyon sivil lan kap viktim nan poko janm ka konprann sa. Ou menm kisa ou bezwen antanke pèp pou viv byen nan peyi ou? Ou bezwen sekirite? Ou bezwen stabilite? Pou tout moun ap fonksyone pou gen lib sikilasyon. Men nèg yo kisa ki bon pou yo? Se asasine w ki stabilite pou yo. Se boule w tou vivan ki stabilite pou yo. Se kidnape w ki stabilite pou yo. Paske yo jenere anpil lajan. Li fè yo fè fap ap fè plis tan sou pouvwa e ou t pè yo. Se ou k ka ede tèt ou. Men si w renmen tèt ou. Si w renmen tèt ou se ou k ka ede tèt ou. Men si w pa renmen tèt ou. Emen jisteman pa gen moun k ap ka travay pou ou. paske wap aksepte pou viv nan sitiyasyon ke yo mete w lan. Jodi an nou wè peyi ap fini, gen yon gwoup moun kap miltimilyonè ladan l, pandan moun pa ka manje yon pen. Gen yon gwoup nèg kap fè kay san kanpe, kote yo ye nan pouvwa, kote yo jwenn kòb sa a? Ou pa janm kesyone sa? Yo di w chak mwa la dwann rantre plis pase 8 a 9 milya de goud. Sa kòb sa fè? Chak ministè gen yon bidjè. Pou fè kisa? Travo piblik! Nan men ti granmoun sanwont bouzen yo rele, e, kòman yo rele Edmond Supplice Beauzile la? Rosemond Pradel! Travo piblik pap bouche yon twou, yon twou rat nan peyi an! Tout wout kraze! Fatra labou dlo santi tout kote! Men ministè lan, li gen yon bidjè. Menm jan lè Jovenel Moïse te la.